Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou la nou te jire pou nou la e nap toujou la pou kapab enfòme ou debat ansanm avèk ou tou se parti pou vòtre emisyon. Bagay la rèd nan peyi Dayiti. Sa kap pase nan peyi Dayiti la, nou ta kapab di li fè eko a travè le mond. Eko kote ke genyen sèten dirijan ki yo menm pran la pawòl, petèt ke nap vini avèk sa nan yon emisyon pi devan, kote ke genyen Paul Kagame, le prezidan di Rwanda. Rwanda nou konnen an 1994 ki te sibi sa nou ta kapab rele yon jenosid. o pwen ke te genyen prèske 700 mil Tutsi ki yo menm pèdi lavi yo. Lè misye vin monte prezidan, li lanse sa n ta kapab rele yon veritab rekonsilyasyon nasyonal. Ebyen, jounen jodi a la, men kote Rwanda ye. Nou pral pale pli ta, atravè yon pwochèn emisyon. Men ekoute, por sèt emisyon, ebyen, se anpil mò. Repiblik la kontinye ap ranmase kadav. Peyi Dayiti kontinye ap pèdi pitit li nan sitiyasyon difisil. Dèfwa se nan fiziyad, dèfwa se nan gè, dèfwa se petèt sa ou pa wè a. Paske genyen ou wè, men ekoute gen anpil tou ou pa wè. Se triste pour ce pays. Genyen Valery Rotchild Jeudy ki se yon jenn gason, li menm ki jwenn lanmò li ayè oswa nan komin Kafou, presizeman nan Thor. 2 bandi ki te sou motosiklèt tire l anba ponp nasyonal ki nan zòn lan. N ap raple Valérie ap viv Kanada. Li te antre Ayiti vin wè manman l ki te gen sèl li menm kòm pitit. Kounya la konprann byen, jenn gason sa li menm ki mouri nan sikonstans sa kòman manman l ap santi l. Men koute, mwen m panse ke Valérie ou te kapab renmen manman w anpil. Se pa ke. Ou neglije manmi w non. Men si w te fè demach pou te fè manmi antre li t ap pi bon paske ou wè lavi, lavi enpòtan ke tout bagay. Lavi devan tout bagay. E se sa k fè w wè le prêtre il a dit à travers ses écritures, j'oublie son nom, avant de mourir il faut dire je vaux mieux. ke tou. Ebyen se sa. Depi w gen ti bout souf la, ou kapab reyalize tout lòt bagay. Batay ant Matisan ak Ti Bwa, bagay la rèd. Se pa ke yon gè an plèn ru, men a chak fwa batay eklate, moun nan popilasyon sivil la tonbe. Gen de bandi ki tonbe. Chak grenn vi enpòtan pou mwen menm. M pa konnen pou tout Ayisyen men chak grenn vi enpòtan. Ekoute, jounen jodi a la, sa t ap bèl anpil pou wè nèg sa a ki gen zam nan men l, epi demen si Dye ve se yon Bib ki nan men l. Se t ap yon pi bèl bagay. Mwen se sa m ta toujou swete. Ebyen, ekoute, il semblerait que kant yon moun li lanse li nan lojik mortifère la, se peut-être Bondye ki pou. retire zam nan nan men n. M ap gade pou m wè la a, atravè yon videyo kote ke nèg yo bat lestomak yo, y ap fè avanse pou kapab rive sou Kris la. Kote ke jounen jodi a nan kad batay ki genyen ant 2 gwoup yo, egzibisyon zam m ta kapab di se pi bèl plezi yo. Lè nèg yo kòmsi yo pran yon zòn, ebyen yo fè videyo. Nou raple nou premye pote boure batay la. Kòman nèg yo tap fè video ebyen jounen jodia la ankò yo fè yon lòt video pou montre ke yap vanse. Nèg yo pa pè bal. Bal se pi bon zanmi yo. A prèv nan video sa nou pral gade la kote ke wap wè yon nèg ki avèk yon inifòm lapolis sou li. Sa vle di nan kan ti lapli a gen nèg swa ki itilize inifòm lapolis pou yo batay sa ta vle di nan tou 2 gwoup gen nèg ki gen inifòm lapolis. Tèt chaje. Ann gade ti video sa pou wè. A kèl pwen nèg yo santi yo ere lè yo gen zam nan men yo, yo santi yo kontan lè y ap batay, o pwen ke lè grenn bal pase bò tèt yo, se ri yo ri. Non m pa kle yo, m pa kle yo. Fò m kle yo pou yo wè kote nou ye. Yè, yè, yè, yè, yè, sèk bra y ap rache dèyè nou, yè, yè. Nou gentan pile sòl yo la, gade. Nou gentan kit lise a la. Moute n ap moute. Gade kote yo fè abri, abri n ap kraze la. Tande, an kre kre. An kre kre. Tèt chaj! Genyen lapolis nan Karis, de konsèr avèk majistra epi kazèk Bwadlorens, yo rive bloke 3 endividi. Genyen yon katriyèm ki gentan jete l. 3 mesye sa yo ki nan men lapolis la, genyen yo pa gen ankenn pyès pou idantifye yo. 4 mesye sa yo te sou 2 motosiklèt. 3 mesye yo deja nan men lapolis nan Karis. Mesye sa yo gen mayo ki make lapolis, men ki ekri avèk penti. Endividi ki gen gwo zam nan men l lan, misye gentan jete kò l nan yon jaden mayi, toujou nan lokalite Bwadlorens. N ap anonse, anpil pridans pou popilasyon Bwadlorens, Karis paske endividi ke lapolis pa rive mete men sou li a, li gen gwo zam fann fwa nan men li. Nou wè m pa fè kòmantè sou dosye Gran Ravin avèk Ti Bwa a. Mwen jis dekouraje paske m gen lontan m ap pale, lontan m ap di nèg yo mesye fon poze, depoze lèzam, tout nèg antre nan baz nou. Se pa ke m son papa bandi non, men mwen fè l nan optik pou sove dè vi. Paske lè nèg yo pran lari ap tire, pèsòn pa eparnye. Se tankou ravèt anba je poul popilasyon an ye. Men se grav e m swete ke nèg yo ava pran konsyans de pa yo menm. Fò m di nou ke bagay k ap pase an Ayiti a la a, depi lè m kòmanse mete vwa sou chanèl sa a, gen de krim ki fèt m toujou di, waw, èske sa a pa genyen yon aspè apokaliptik? Èske m pa konn di sa? Wi. Tout sa k ap pase nan peyi a la a, èske n pa kab di ke Se de siy apokaliptik. Prezidan an mouri, gen moun ki te wè sa. Gen moun yo te voye bay nouvèl la. Gen yon seri de sitiyasyon k ap pase nan peyi Dayiti, men te gen des annonceurs. Depi yon bagay li gen awè avèk Bib, pwofesi, mwen toujou krent li. Genyen anpil voice k ap sikile sur les rezo sosyo. Gen de moun ki fè revelasyon. Gen Fanerel Prod ki rele m menm e ki voye voice ban mwen, ki di m ekoute, il faut faire attention. Paske bagay yo pral grav nan peyi a. Mwen gen yon fan nan Sendomeng, Christela, m pap bay sinyati l, sa fè yon semèn depi l di m ke Ekoute, anpil moun pral tonbe. Anpil gwo tèt pral tonbe nan peyi a. Nou kòmanse wè sa. Se lapwofesi. Poukisa tou, lè yon moun parèt li di ke Ekoute, 3 jou jèn pou Ayiti. Nou pa kab deside pou n di n ap fè 3 jou jèn nan? M te di sa pou moun ki pa relijye yo, nou kapab ale. Sa p ap deranje. Se pou kapab sove yon peyi. Se pou kapab sove yon nasyon. Gen yon vòys ki ap sikile, vòys sa a fè m pè. Avanyèswa m fin tande l. M te vle pataje l avèk nou. Men ekoute, gen moun k ap sèvi Bondye ki konn dèfwa pa an mezi pou defini oubyen pou dekòtike yon sonj ke yo fè. Nou pral fè w tande vòys sa a. Men se yon sè ki dòmi li menm li wè. Yon premye detay sou Ayiti. E l mande Bondye, Èske sa l wè a se sa? E li di nan Voice la, yo pale avèk li, di l ke pral gen 3 jou fènwa sou peyi Dayiti. Pral gen yon seri de gwo bèt nan lari. Kote fènwa pran w, rete la. Paske bèt sa yo pral devore w. E menm lè w ta lakay ou, yo pral eseye pou t kapab antre lakay ou. Si w wè pòt frape, pa ouvè. Bon, sa pou nou konprann nan sa, li posib pou genyen 3 jou fènwa. Li posib tou pou w pa genyen li. Men gen yon lòt bagay dèyè Voice la, se ke peyi a kapab genyen 3 jou ben de san. E sa a wi. Si pa gen 3 jou fè nwa, jan l wè l la nan dòmi an, kapab gen 3 jou ben de san. Sa vle di w kab sòti nan lari a la a, machin pase l fizye moun, bandi kanpe nan mitan lari y ap tire, moun ap tonbe. Kapab yon bagay konsa. Men nou menm tou fòk nou pran anpil prekosyon. Se poutèt sa, m ap pataje Voice la ansanm avèk nou. Nou di yon gran bonjou avèk pèp ayisyen an maten an. Kèlkeswa kote w ye, mwen salye w nan non Jezi ki gen tout pouvwa. Mwen pa konn tout nimewo pèp ayisyen an, mwen pa ka fè l pase a tout moun. Men chak moun ki ta gen yon fanmi l, ki ta gen yon zanmi l li ta an kontak ansanm avèk li, fè mesaj sa a pase pou mwen silvouplè Bondye va beni w plis toujou. Yèswa mwen dòmi, pandan m te nan dòmi, mwen wè se syèl la ki ouvri epi yon anvlòp sot tonbe nan men m. Pandan anvlòp la sot tonbe nan men m nan, epi mwen pran anvlòp la, mwen ouvri l, Mwen wè se yon lèt ki ekri avèk yon fet nwa. Pandan m t ap li lèt la, ki sa mwen te wè ki te ekri ladan li? Anwo siyen pou twa jou fe nwa tonbe sou Ayiti. Twa jou fe nwa. Pa gen jounen ditou ditou. Lajounen an vin kòm lannwit lan men. Fe nwa, fe nwa. Epi nan menm moman an, mwen pantan nan revelasyon an, epi non sans ou ta di m twouble, epi m di, Senyè, èske sa mwen te wè nan lèt la ki te ekri nan lèt la, èske se vre? Sa se pandan ke mwen desann sou jenou m, m ap priye Bondye, mwen mande èske sa m te wè ki ekri nan lèt la, Eske se la verite kel ye. Epi menm moman an mwen wè se Jezi Kris menm ki parèt anfas mwen. Li di ale vit al fè mesaj la pase. Di pèp ayisyen an fenwa jou e fenwa rive sou yo. 3 jou fenwa rive sou yo. Fè mesaj la pase. Di pèp ayisyen an 3 jou fenwa rive sou yo, mete dlo, mete tout bagay nèt anndan lakay yo paske menm nan lakou a yo pap ka soti. Epi kisa ki ankò li te di m? Mwen pa konn jou a, mwen pa konn dat la, li di sèlman di pèp la se a midi lap kòmanse, Veye ki kote midi ap pran yo. Kèlkeswa kote midi a pran w lan w ap tou rete la. Kit se nan travay ou w ap tou rete la. E prefere l ta pran w nan travay ou nan yon mezon ki fèmen paske si l pran w nan lari w ap pèdi. Paske gen anpil bèt k ap moute, k ap mache sou tè a pandan twa jou fenwa sa a, anpil bèt ki trè move k ap moute, k ap fè dega sou latè, bèt ki gen kòn, gade bèt ki gen ke, bèt ki pa gen ke, tout ap moute sou latè, bèt ki gen pik nan lang yo, tout nèt ap moute sou latè pou fè dega pandan twa jou fenwa sa a. E li di ankò. Bouche tout ti tou lakay nou nèt. Bouche tout ti tou lakay nou, poukisa, paske gen bèt ki pral bat pou rantre anndan lakay ou. Alò silvouplè, nou va fè mesaj la pase. E m wè mwen menm tap kouri moute, m tap kouri desann vre, m ap fè mesaj la pase, m ap fè mesaj la pase, epi menm moman m ap fè mesaj la pase, epi apèn mwen rantre lakay mwen, epi m wè yon ti pitit mwen genyen, mwen. Pran l mete rad sou li menm kote m fin met rad sou li a epi fenwa anvayi nou n paka sa vle di nou nou anpil mèt la nou youn paka wè lòt nou youn paka wè lòt se vre ou ka lonje men w ou touche men se kòmsi se yon avèg ke nou ye nan fenwa a nou pa wè ditou ditou ditou ditou nou pa wè mè frè e sè silvouplè fè mesaj la pase. Fè mesaj la pase se pa yon fab sa ye se la verite ke l ye se la verite ke l ye sa se Jezi Kris menm ki banm mesaj la pa inyore l silvouplè pa inyore l fè mesaj la pase pou sove dè nanm pou Senyè a fè mesaj la pase menm jan wap fè mesaj la pase Bondye ap beni w tou menm jan wap sove nanm nan se konsa Bondye ap sove nanm ou tou fè mesaj la pase avèk chak nimewo ke w genyen yo E m wè kòman ke l t ap pouse do m, Ale, ale, ale, ale! Li t ap pouse do m, Ale, ale, ale! Al di sa paske twa jou fenwa a rive sou yo. E sa ki te vrèman enpòtan ankò, li di, Di yo, Veye ki kote midi ap pran yo. Veye ki kote midi ap pran yo. Paske kèlkeswa kote. Sa rive w la wap tou rete la ou pap ka fè yon pa, ou pap ka fè yon pa si w anndan tou ret anndan paske si w pran lari l pap bon pou ou si w pran lari li pap bon pou ou alò ke Bondye beni nou ke Bondye fè nou gras nap kontinye priye Senyè a ou menm kap chèche Bondye kontinye chèche Bondye. Konnen ki Bondye wap sèvi. Konnen ki Bondye pou rele. Bondye ki kreye syèl la avèk tè a. Bondye ki kreye lèzòm nan. Bondye ki te pran yon boul labou, ki te fòme yon imaj, ki te soufle souf devi nan li. Se Bondye sa a pou sèvi. Si w pat konn ki Bondye pou rele, rele Bondye ki kreye syèl la avèk tè a. Pran kouraj zanmi m. Pran kouraj frèm pran kouraj sèm rete nan bra Bondye Bondye ka fè tout bagay pa dekouraje ann konsantre nou sou lapriyè pito pase nou konsantre sou lòt bagay yo ann konsantre nou sou lapriyè ann chèche konekte nou avèk Kris ann chèche konekte nou avèk Kris gade ou menm ki santi Ke ou santi ou nan yon moman ki trè difisil, chèche konekte w avèk Kris. Ou menm ki pa gen pwovizyon lakay ou, ke Senyè a voye pwovizyon pou ou, ke Senyè a voye kòbo a lakay ou, ke Senyè a voye kòbo a lakay ou. Alò pran sa an chaj, pa inyore l, pran sa an chaj. Kris pa lwen retounen. Ou menm ki pat gen Jezi, chèche mete Jezi anndan w. Ou menm ki pat gen jezi chèche mete jezi anndanw. Merci fer mesaj la pase Bondye va beni w. Nou ka pa kwè, men 3 jou fè nwa a gendwa pa rive jan sè a wè l la. Men, sa k pral pase nan peyi sa a, li kapab manman pitit mare vant. E pa bliye m te di nou ke fòk otorite yo, nèg k ap fè politik, fòk yo fè trè atansyon pou ke Peyi sa pa gon gè sivil ki eklate ladan ni pou n pa reviv istwa Rwanda an 1994. Merci beaucoup la famille kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an por nou dir ke vou zapresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.